yon seri de pwen pou mwen entèveni sou yo. Premye pwen an, se kesyon sekirite. Jodi a, tout moun dakò, premyè preyokipasyon popilasyon an, Premye bezwen popilasyon an se sekirite. Men premye bagay pou nou di nan sekirite a, fòk tout moun sonje sa, fòk pèsonn moun pa bliye. Ensekirite n ap viv jodi a, gang ki pran kontwòl katye popilè yo, kidnapè k ap kidnape moun maten, midi, swa, bagay sa yo se eritaj. Phtk. Phtk fè 10 ans sou pouvwa a, e nan 10 ans yo fè sou pouvwa a yo kraze peyi a, yo mete gang nan tout peyi a, e se yo menm ki mete kidnapè kidnape moun nan tout peyi a. Sitiyasyon sa a se bilan phtk e fòk pèsonn moun pa bliye sa. Se vre gen de fwa pandan dènye mwa yo m ap tande moun k ap pale, k ap kritike sdp, Son operasyon mwen rele kòm Vandredi Sen fèk sot pase, operasyon Krisifye Jezi Kris, libere Barabas. Paske tout moun konnen, se phtk ki kraze peyi a, se phtk k vòlè tout kòb peyi a, se phtk ki mete gang nan peyi a, Se phtk ki ogmante koripsyon, men lè yap pale nan peyi a, moun ki gen enterè patikilye, ou ta gen enpresyon se SDP ki te sou pouvwa pandan 10 an. Operasyon sa a se yon operasyon krisifye Jezikri, libere Barabas. Bagay sa a lè pou l sispann, paske tout moun konnen se phtk ki kraze peyi. Pa gen pèsonn moun ki pa konn sa. e li parèt inadmisib, li imoral, li iresponsab lè yon moun leve maten, midi, swa, se sdp w ap atake. Alòske ou konnen byen se phtk ki kraze peyi. Operasyon Krisifye Jezikri, Libere Barabas la, moman an rive pou l fini e m mande pou bagay sa sispann. Sou kesyon sekirite, sdp di trè klèman, Fòk genyen yon plan de sekirite. Fòk moun yo konnen ki lè y ap kapab pase Matisan. Moun nan Sid fè manifestasyon, moun nan tout peyi a mande libere Matisan. Sou kesyon sekirite a, pa gen dwa genyen kachotri. Nou bezwen konnen ki kantite bidjè yo bay lapolis pou lapolis fè travay li. Nou rekonèt. Ke lapolis fè dè efò ekstraòdinè e SDP voye yon kout chapo pou polisye nou yo kap travay dan dè kondisyon difisil pou bay popilasyon an moso sekirite. Men nap mande eske yo gen mwayen nesesè nan peyi konsa? Se sa k fè nou mande gouvènman an pou yo pibliye rapidman ki bidjè de fonksyonman lapolis genyen, konbyen kòb lapolis gen pou l travay. Paske lapolis p ap kapab akonpli misyon l si lapolis pa gen mwayen finansye, mwayen lojistik nan men l. Yon lòt bagay ki nesesè, nou tout nou konnen, La polis pap kapab efikas si pa genyen kolaborasyon antre la popilasyon e la polis. Men pou popilasyon an kolabore avèk la polis, fòk popilasyon an gen sètitid, fòk popilasyon an konnen ke polisye k ap travay yo se de polisye ki onèt, ki pa gen rapò avèk gang. E se sa k fè nou mande pou gon vètin ki fèt nan la polis, pou tout pèp la konnen polisye k ap travay se de polisye kredib, 2 polisye onèt, 2 polisye ou kapab kolabore ansanm avèk. Pou nou, kesyon sa a se yon kesyon fondamantal. Ke jodi a se tou pou la sekirite, tou pa la sekirite. E gouvènman gen responsabilite pou l fè tout jefò, menm si yo ta kanpe pandan yon sèten tan, yo pa peye minis, yo pa peye direktè jeneral pou yo bay lapolis lajan, Fok yo fel paske le prensipal bezwen de la popilasyon se la sekirite. Gen moun kap cheche pouvwa adwat agoch, se dwa yo, men pep la bezwen sekirite e sdp ap akonpaye la polis nan batay pou mete sekirite nan peyi a e sdp mande tout sitwayen pou kolabore avek la polis men kolaborasyon sa pap fet si pa gon vetting, si pa gen anket ki fet andan la polis pou tout moun konnen polisye sa yo. Se bon polisye, se polisye ki pa gen rapò avèk gwoup ame, avèk gang, paske nou konnen phtk te mete yon bann gang anndan lapolis la. Lòt eleman ki enpòtan pou nou, se kesyon eleksyon. Nou tout nou se demokrat, nou tout nou dakò fòk gen eleksyon ki fèt nan peyi a, men fòk gen kondisyon ki reyini. pou eleksyon fèt. Pou eleksyon fèt, Senatè Cassy di l, fòk gen yon konsèy elektoral ki soti nan konsiltasyon avèk diferan sektè nan peyi a. Pou eleksyon fèt, fòk yo demantle gang yo, fòk yo kraze gang yo. Paske si w al fè eleksyon kounye a, kiyès k ap genyen? Chèf gang yo k ap genyen. Kiyès ki chèf gang yo? Moun ki te sou pouvwa pandan. Dizan ki mete gang nan tout peyi a kap kidnape moun sa vle di nou pral aksepte rantre nan eleksyon epi gang yo la gang mateli yo la gang phtk yo la leta pou piyay ou tap ri nou nan eleksyon wi men eleksyon avèk sekirite. Pou eleksyon fèt, fòk yo libere Matisan. Pou eleksyon fèt, ebyen, li klè, nou pa pral nan eleksyon avèk kat Dermalog, paske mwen menm k ap pale avè w la a, mwen pa gen kat elektoral. Mwen menm k ap pale avè w la a, m pa gen kat elektoral. Nou nan SDP, nou pa fè kat elektoral Dermalog la. Eleksyon pa posib avèk kat elektoral Dermalog la. Sa vle di, eleksyon an, fòk gen kondisyon ki reyini pou l fèt. Pou eleksyon fèt. Fòk gen chanjman nan sektè finansye, nan sektè ekonomik nan leta a. Alò w panse sdp pral mennen pèp la nan eleksyon epi avèk direktè dwàn Mateli a? Jamè! Ou panse sdp pral mennen pèp la nan eleksyon avèk brh Mateli a nan men l? Jamè! Ou panse sdp pral mennen pèp la nan eleksyon pandan Mateli konsève tout avantaj li nan sektè finansye a? Se nan men l yo ye? Jamè! SDP siyen yon akò politik, akò 11 septanm, paske moman an te rive pou nou te monte tab negosyasyon an, men SDP p ap bay piyay, SDP p ap trayi revandikasyon pèp la, SDP p ap mennen mimi bay makou. Sa fò l klè, pou eleksyon fèt, fòk gen chanjman nan kolektivite teritoryal yo, gon bann majistra nan peyi a, se chèf gang yo ye. Se Jovenel ki te mete yo. SDP pral mennen pèp nan eleksyon avèk menm majistra phtk Mateli yo. Jamè! Jamè! An men son jwèt, son piyay, nou pa konn sa n ap fè. Nou pral mennen Mimi bay Makou se vre! Ou panse eleksyon posib avèk menm delege depatmantal yo, menm vis delege depatmantal e Mateli, phtk yo? Jamè! Eleksyon wi, men fòk gen kondisyon. E si kondisyon sa yo pa reyini, SDP pap mennen pèp la nan eleksyon. Paske la verite! La verite, pèp la tande, maten, midi, swa, yap atake SDP, men pèp la ap swiv kisa SDP ap fè. Se sa la verite. SDP nan yon akò politik. Paske moman an te rive pou nou te rantre nan akò politik. Jodi a, tout moun nan negosyasyon. E m byen kontan. Montana ap mande Ariel negosyasyon. Pèn ap mande negosyasyon. Tout moun ap pale ansanm. Wi! N ap pale avèk tout moun, menm si nou pa t nan pawòl a de avèk phtk, men atansyon! Nou pa p mennen mimi bay makou fò kondisyon reyini pou eleksyon fèt nan peyi a. Sa se dezyèm mesaj mwen pou maten an. Twazyèm mesaj, moman an rive pou SDP pale avèk pèp la regilyèman. Paske yo konnen yo fè si nwa, y ap bay manti sou nou, y ap pyafe sou do nou. Moman an rive pou nou rekòmanse pale avèk pèp la. E se sa k fè, ofisyèlman, jodi 21 avril 2022 a, nou lanse nan lokal sdp. Yon randevou avèk pèp la lè Jeudi du SDP. Chak Jeudi ap gon konferans de près isi a a 10 è tapan. Se pa toujou mwen menm avèk Senatè Cassy, avèk Marjorie ki pa la, ki te sipoze la k ap fè konferans de près la. Gen de fwa se moun nan seksyon kominal yo k ap vin pale. Gen de fwa se moun nan depatman yo k ap vin pale. Gen de fwa se katye popilè yo k ap vin pale. Gen de fwa se spesyalis nan sekirite n ap bay pale. Gen de fwa se spesyalis nan agrikilti, nan ekonomi n ap bay pale. Gen de fwa se dyaspora a k ap vin pale. Men dezòmè, chak jedi maten dizè, ap gen yon konferans de près isi a nan lokal sdp pou nou pale avèk pèp la. Paske operasyon Krisifye Jezi Kris, Libere Barabas la, li lè pou l fini, li lè pou l fini!